Ahh mwen ale m tap pale anpil bay m bay nan tèt mwen la. Konsa li ale. Saw fel la. Oh m pa fel anyen non. Mwen jis ale pitit. Ou sur ou pa fel anyen pitit. Oh janm tande pòt sa frape fò la. Men banm di w. M gon kesyon pou ou. Kisa vle la. Eske sa rive w deja ou renmen yon moun men ou paka ansanm avèl. Gen moun renmen pa. Oh! Ay! Ma chè, non. Non, non, non, non. Ou konn ki sa k fè m poze w kesyon sa? Son kouzin mwen k t ap esplike m yon bagay epi m vin poze w kesyon an pou m ka jwenn konsèy pou m reponn li. Kòmsi li di m li renmen yon moun, men gade sa k ap pase. Mia? Pou m pa ba w manti, sa rive m deja. Nan biwo a, m te renmen direktè a, men m wè direktè a se yon coureur de jupon li ye donk m jis ba l vag. Ki sa w gen la sè? O, m pa gen anyen non. M santi sa, ou gen yon bagay ou pa vle di m oukwa? Men non, ou konnen tout sa m gen m ap di w e ou ka fè m sekrè. E pou tounen, sa k gen ankò? M gou bay sikè l. Kenzo, an sekrè, m pwomèt ou pa pran sa mal. Ni fini pou Judson. Pou ki moun? Judson. Non ma chè. Pou ki moun ou di? Judson. Kouman sa Judson? Sèt fwa si. Ki Judson? Yon lòt Judson ou kwa? Men, èske w wè? Atan, jan Judson fou pou Liz la, ou gen. M pa konprann ou menm. Antouka fok ou pa kite pwoblèm yo toumante w konsa. M konprann sa w di a men m pap janm kapab nan. Fò w nan plas mwen pou w konprann sa m ap viv. Se pa sa. Men se manman w. Ban m di w sitiyasyon sa rive nan tout fanmi. Jis al lakay ou pale avèk. Ou ka imajine w sa fè 28 an. 28 an, pa 28 jou. Konsa poum arive pou yon nouvel konsa epi la bel vi. M konnen sa se yon gwo chòk, tout moun tap pran yon chòk konsa. Men kanmenm, jan manman w renmen w. Bon, an pasan kòkòt, bon, m konnen w gen anpil pwoblèm, men gen yon bagay ki sou kè m, m vrèman pap ka kite l pase. Kisa ki? Pou jan m fè w konfyans, Tann dat nou zanmi. E pou m di w yon bagay, sèl ou menm kòm zanmi ke m livre yon bagay konsa. Epi w al di Ashley sa? Ou trayi konfyans mwen. Dezole ma cheri, sa w kwè dezole. Nan lanmou w mwen m te vle, fò m te pale, m pap fè sa ankò. Mwen m padone w. M konnen w ap viv yon sitiyasyon m padone w pou sa. Men, kwè m si w vle. M pap ka fè w konfyans pou m ap di w pawòl mwen ankò. Si yon bagay konsa w pa ka kenbe, pa konn sa w pap ka kenbe ankò. Gade bagay ou di m, se jis sa w tande m di m. Dezole. M ka, men, petèt se sa Ashley vin di m, m pa chita pou m konnen tout sa Ashley ap vin di m. Men an pasan, meyè choz, tout sa m ta swete w kòkòt. Al lakay. Oh, wap mete m deyò? Ah, ou konnen m pa konsa. Si se deyò wap mete m, m ap tou pran afè m m ale wi. Bon m di w, meyè choz lan, se manman ou. Le plis enpòtan, se ale pale avè l, chita pale avè l, m konprann li di. Men, ou pa kab viv konsa. Enben, pa gen pwoblèm. Demen oubyen apre midi lè wap soti, wap bon moun wi. Yon move ide. Bon banm di w, mizè nap pase la, yo pat menm vle, yo pat menm bezwen moun isi a non. E pa de sakrifis mwen menm avèk Josline nou fè la pou nou antre la non. E m pat menm vle non menn. Bon, m pa gen pwoblèm avè w, si w vle ou ka toujou fè l. Ou pa janm konnen. Ou ka fè l. Men fòk nou ta fè yon jan pou misye tounen la vre. Bagay sa difisil andan wi. Bon m pa gen pwoblèm, ou ka fè yon pale avèk Liz oubyen Ann, li ka reprann sa. Pa konnen, sa pral vre mwen menm, pa konnen. Pa konnen frè m, bagay sa m pa ka. A ma chè, gen lè m pap travay lanwi ankò non mwen menm. Sa k pase? A gen twòp travay pou fè lanwi sa. Hmm, e pa jwet non. Paske m toujou tande la nwi yo travay plis. Wè. Paske vreman vre, le maten gen plis moun. An plis se sa ou wè sa, tout moun travay le maten deja. E an pasan, ou pa wè nouvo a? Men wi, gen lè se li menm ki ranplase Judson nan. Ban m rele l. Ey jenòm! Bonswa. Bonswa, dezole, m di w ey, kouman w rele? Se Jack. E ou ka plase Judson nan? Wi. Ou konn Judson trè byen? E la kay la ou Judson abite. Ave m. A wi? Koman l ye? Li byen ou konn. Li tou la. E zanmi li te pran prizon wi? Wi kou nya. Ou konn ba la la kou. E se yon jij kap deside yo. Ou konn ba l. Dènye repons. Ou konn yon dènye jijman ki te pou fèt. a pou nou konnen tout sa k ap gen. Antouka, ebyen, wè nan travay sa w vini la, jis fè ti travay ou. Se pa dèyè fanm ou vini, jis fè ti travay ou pou w kapab rete la, pou w pa rantre nan koze tout moun tribò pa bò. Paske isit la, tout bagay yo ap melanje. Wè jan Judson pran prizon? Donk, fò k ou veye w isi a. Paske m wè w sanble byen janti, nou vrèman apresye w. Mèwi, en. Demwazel sa m sot wè lakay ou a la se li wi ki te kidnape Lizan mwen wèl ak 2 jem wi. De kisa wap pale la. Se li k pouse lizou kout pye liz plonje nan piscine nan sim pa gentan kouri plonje al chache liz liz mouri wi. Oh bon antouka ou fèm sezi mwen pa vin. Men an pasan sa w vin fè la aprè na pale de bagay lizan kiyès ki fè w kiyès ki pou adrès kay mwen. M pa gen mo. Lakay ou, li difisil pou mwen pou m te jwenn li. Mwen jwenn li paske m bezwen yon bagay. Men, ban m yon segond Ann. M wè dam nan, bagay lan pase nan tèt mwen. Kòm Jack pale m, li di m konsa, sispann, pa antre nan dosye sa. Paske se mwen ki sispè nimewo 1 nan dosye an. M gen pou m pase devan jij. M pa pale de sa. Mwen jwenn Lakay ou, se paske. M gon ijans am bezwen èd ou. M te ki èd ou bezwen. M renmen Liz. Ahh Judson ekskize m paske m ri ou di m ou renmen Liz. Men Judson, jan w fonksyone avèk Liz la sa pa mache konsa non. Kisa pou m fè Anne? Ahh kòm se fanm ou ye di m sa pou fè m ap fè l paske mwen vle. Mwen mwen vle genyen paske tout sa pase. Bon eksizem mwen pase gon moun kap rele nan telefon men se pa grav. Sa konn rive. Mm. Pa gen pwoblem. Bon. Judson, banm bo. Règ nimewo 1. Ou fè yon bagay lotre jou nan biwo a ki pa bon ditou ditou ditou ditou ditou. Ou bay Liz yon kafe ki pa bon. E Liz renmen ti kafe l. E pa fòt mwen nan men me vese m pran pay la m fidye apresa m vide dlo a. Non, pwochèn fwa map montre w kòman pou fè kafe pou Liz. Wè depi wap pote sa pou li le maten, boum! Ok. Ou konn ou gen pwoblèm a Olivier tou? Règ nimewo 1. Oh, ban mwen. Ou sonje, ann tou parye, map ede w wap ede m. Ou dakò? Se kòrèk? Ok. Nou parye kòm kontra. Ok good. Règ nimewo 1 pou Olivier. Kòm konnen ou te gen pwoblèm avèl jan m di w lan, m pral rezoud sa. Misye s on nèg ki renmen bèl rad. Wè rad ti, bèl ti rad Blo te mete a Liz la, lè ou menm a Liz t ap defile, nou t ap fè diskisyon kiyès ki pi fre a. Lè ti stivèl pral travay, vin a rad ti ble, bèl ti rad ble sa. An chaje pi bèl rad ke ble an. Ou ka pote pou li plizyè. Banm bò règ nimewo 2. M te baw premye an, nimewo 2. Ban mwen. M wè gen ti fason w ap chèche Liz, w ap mache konsa dèyè Liz. Non. Ou wè fanm, yo pa renmen sa. Pa ba l tout atansyon sa. Ou konn sa pou w fè? Lè w wè Liz, fè kòmsi w pa wè l kounye a. Paske tout otan wap ralel wap pale lap vin pansel twò siperyè. Men kote m pral wèl. Bon yo fout nou deyò nan biwo a. Ah! Kijan m pral fè wèl? Ki bagay biwo? Ou pa ou pa konnen se mwen menm ki direktris adjwen? I know! Menm kay li m pa ka ale ankò non. Kite m regle dosye sa. Dosye sa kite l sou do m ok. Talè map refè w jwenn travay ou ok. Don't worry about it. Sa vle di menm travay la wap refè m jwenn ankò? Wi. Règ nimewo 2, Olivye son nèg ki renmen manje anpil, men spageti spesyalman. Map fè w vin lakay la pou fon bon spageti pou li, men wap mete fomaj ladan. Fanm tankoum yo, ki gen 10 dwèt yo, Olivye tou gen nèt. Se sa baz. Janm pale avè w la, mache konpli. Mèsi baz. Men m wè Olivier, mwen pral pran yon ti bwa alimèt mwen jwe nan zòrèy li pou m fè l konnen se madanm l ou ye. E se si mache kòk li? Kilè Olivier? Paske mwen pede rele l la, m pa ka jwenn li non. Sa nan men w? Rilaks baz. M espere ke li rele m aswè a. Mwen espere ke ou fè l rele m. Wè depi ou fè sa mache, boum, ou gen fanm nan. Mache kòm. Boom! Bon m kontan wè w wi Judson. Bagay Ashley an m poko fin kwè non. M ta prale pou m ba w di sa. M poko fin kwè non. Se Jacques ki di m, zanmi m ki di m pa antre nan bagay la. Men, manzè se sispè byen wi. Men se mwen yo mete kòm sispè nimewo 1. Se sa k fè m fèmen bouch mwen. Se avan m pale bagay sa. Dayè, m deja pran prizon pou bagay sa. Se pou bagay mwen vle pale. Ou wè map ede moute desann men ou konn nan ki pwoblèm mwen ye. Nan ki pwoblèm ou ye? Ou menm ki anba dekò. Kòman e mwen ki anba dekò? Dat m te konn ap pale w pou bagay sa deja. Toutan m te konn ap pede pale w pale w pou bagay dam sa a sa. Poukisa ou toujou bezwen kòmsi fè m lamoral? Sa vle di lè m te mennen w nan dam sa a yo mete m deyò vrèman sèt men ou pa jwenn yon fanm ladann? M di w yon bagay, wè bagay dam Sara sa, m pa t gen entansyon pou m al ladan l. Lè m te antre isit, m te vin, m t ap mennen ti vi m byen pwòp. M te sou yon bòn vwa. Ou la nan kò m avèk yon vye fanm ki vin fè w yon vye foli, m pa konn ki sa w genyen, ou pran m nan de wou, m pral chèche travay nan dam Sara, ou mennen m nan dam Sara pou m al travay. Men kounye a w tankou yon moun ki fou. M pa fou. Yo mete m deyò nan yon djòb. Se pa lafen di mond. Mwen pa la fè zin. Men se plan m santi ki gate men. Ok dat mwen konn ap pale se kounye wè plan gate. Ou konn pwoblèm nan? Nou menm ayisyen nou pa renmen lè moun ap ban nou konsèy, lè moun ap mete nou sou bòn vwa. Si w te konn tande m, sa pa t rive jounen jodi a non. Se akoz de ou menm tou wi ki fè ke ke m nan yon pwoblèm avèk bagay Anne Milova pi bagay sa pi devan m pwoblèm kounye a wi menm. Sa vle di menm Milova tou se mwen k mete w nan show avèl? Of course! Ou sot Ayiti a tout Milova w, wap vin mete m nan show? Wi m konnen, m sot ant ok wi m te gen ti vi maryaj padan mwen byen pwòp, m vin isit, nan afè bagay ou menm ak nan dam Sara, kounye a vin rankontre Anne, pwoblèm vin ap mete, radòt, divizyon, pale anpil, ou panse sa li bon pou mwen? Men kounye a Anne ap vin di m konsa wi, li renmen avèk, li renmen avèk direktè. Tjo sa vle di sil di w renmen Direktè. Bagay sa deranje m, m fin renmen yon fanm. Dè fwa lè fanm nan di w li renmen a Direktè oubyen Fanm e konsa yo ye menn. Fanm nan gen bagay kòmsi teste l ap teste w yon bagay jalouzi l ap yon sèn jalouzi l ap kreye menn. Men m pa kwè Ann nan relasyon avèk Direktè a vre menn. Ak pwòp bouch li di m wi ankò. Li k fè m mal kote l nan biwo a l ap sòti li menm pouse m wi. L ap di m lage pa manyen l wi. Antouka mwen menm yon sèl bagay m ap di w bro. Yon sèl bagay map diw. Si w te ka prepare yon sipriz pou Anne, kòm ou te dim ou gen yon sipriz, ou pa eksplike m sipriz lan. Bon, ou gen ou gen tout konsèy sa ou te kapab ban m, ou ka dim pou m prepare sipriz, bon men ou pa fè sa avèk avèk avèk avèk fanm mwen pou w ka gen Ou wè amour. tout sakrifis mwen fè. Yo kidnape fanm nan mal libere l. Ou wè kòm si menm e Bondye k fè men an m kòmanse Si w geri. moun ki te nan kò w, si w te koute konsèy mwen lòt bagay sa pap rive w. Ok, ban m di w yon bagay. M tande sa w di a byen. M gon dènye plan la mwen menm. E bagay sa kòmanse domine m. M gon dènye sipriz m pral fè Ann. Ou wè aprè sipriz la, ou wè si l pa aksepte pou l ansanm avè m, pou l bliye tout pwoblèm ke l te genyen. M tou bay vag. Ou pa chan machin pou li? Jack te di m yon bagay wi. Ou pa menm peye kay la mwa pase, ou pran kòb la ou oblije achte machin pou li. Sa te ka rive, ou te ka fè pi mal. Sakrifis ou fè yo pi mal ke sa m fè a mwen menm. Se nèg yo mawozo yo mesye. Mwen menm wè, m gon kote, m gon spektak ke m pral mennen. Bagay dènye klas. Bagay dènye klas. E, gon lòt sipriz ankò. Bon antouka pa gad ti bagay konsa. Fwazi m tande pòt la frape. Ou pa tande pòt la frape? M tande pòt la frape. M pa kwè. Paske Jack pa ta sipoze. Ou te gen randevou? Non. Jack sèlman ki pou ta vin la. Li di konsa li al kay kouzin li an poko ap vin la. Jack! Se ki? Non non, sa w genyen menm? O! Tayson, tale tale. Ekwè dènyèman nou pale, m eksplike w, m di w tout bagay ok, men nan jan w te pwopòz mwen twonpe, m kwaze avè l, m fè kòmsi m byen eksplike l bagay yo, m di l konsa, li menm avè w, nou pa nan kont ankò. Sa k pase? Se li k frape w konsa? Amen swa li antre lakay lan li gen alkòl nan tèt li byen li parèt mwen se ti kesyon m jis poze li bon w kout Oh misye bon w kout pren nan eta sa Oh non non non non. Sa vle di misye k bon kout pwen nan zye k manke pete zye konsa? Shit. Misye kòmanse twò vyolan tou. Men, tap banm di w Taïsha, la w ta sipoze al kay doktè wi. Ou pa al kay doktè? Ou al poze m kesyon. Kèt. Nou konnen ki sa m wè. Tande, tande Taïsha. Tande. Si misye vyolan, fò w evite pale avè l lè l gen alkòl, ok? Paske, banm wè. Oh non, non, non, non. Se vreman led. Eske m ka konseye yon bagay Taïsha? Mwen m tap konseye w vreman evite manman w oubyen papa w nan sa k kòmanse pase an la. Paske lè nou tap marye, se nou 2 k te pran desizyon. Men m panse ke fanmi yo te konnen tou. Mwen m tap konseye w pou al wè manman w oubyen manman l. Yon moun kòm si ki pi zi mwen. Eskize mwen, m te bliye telefòn mwen an la. Oh ok. M mèt fon ti stop. Ou pa ka kite yon bato konsa Taïsha. M santi gon pwoblèm vrèman nan relasyon sa. Sa nou genyen rèl sa. M sezi menm. Si w pèmete m ka fon ti pale a Olivier de sa. Li genlè antre nan yon, li gon relasyon. Mari l genlè kòm si tèlman iv dèfwa epi l ap pede frape l menm. Nan Canada wi m sezi. Bagay sa yo m konnen se ayiti, fanm pa gen dwa, gason gen dwa bat yo jan yo vle, pa janm gen yon moun ki di anyen pou yo. Li Canada, li menm li tankou moun kap viv ayiti. Mwen pa m te ka bwè sa pou m te ka vin tonbe e bay m ap konnen m ap bat madanm mwen non. Manman. Mhmm. Msi bat kòman mwen. Msi manke pete je ti fi a msi. Mwen la pou ou Taïsha. Si pou mwen al lakay mesye a, pou mwen al riske pou mwen al pale avèl pou mwen fèl. E se si si pou mwen al kay fanmil tou avèw mwen al avèw ok. Malgre mwen di Olivier m ap soti a Mister Brown, sa pa anpeche l non pou l swiv mwen patou. Sa k pi mal la, li pote flè, li pote kado, kòm jan l konn fè yo. Hum! Mwen panse l t ap bay vag, oh oh! Genlè sa e kounya l plis damou m. M pa konn sa m ap fè avèk Olivier sa. Toujou pwoblèm, pwoblèm sou pwoblèm. Hum! Wi jan w tande a. Mèwi, kounye a sa l di m la, li envite m soti. Kòm mwen pa p fè anyen la, m pral prepare m pou m soti avèk li pita. Mèwi kòkòt. M ap ba w nouvèl. Wi, m ap di w tout sa k pase. Men ok, nan pale plus tard ok, mwen al wè sak nan tèt Olivier. Men ok, bye bye, bonne journée. Ooh, gadon Olivier, m espere vrèman gon bagay serye l ap fè, franchman, paske li rann mwen lavi enposib. Kot manmi? Kise a la ye pou mwen? Manmi pa la! Manmi! Ou te mèt rele, li pa la! Manmi! Ey, madmwazèl, rete kote w ye a pou mwen silteplè. Ou pap antre nan kay isi an la ankò. Sa e kay papa m li ye. Kòman kay papa w la? E pa sè nou ye? Kise w ap di m la? M pa konprann ou. Ebyen an pasan, m gen nouvèl pou ou tande. Ou te konnen m ansent, pa vre? Wi, sa k genyen? Ou potko konn kiyès ki papa a? Anben se Peter ki papa bebe a ok. Sa dim la? Bay! Peter k fon bagay konsa?